Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi dayiti y konpri nan entènasyonal la mezanmi mwen menm pa nan foutbòl map antre dirèkteman dan lè detay paske se enfòmasyon nou vin bay. Gen yon videyo ki apèn vin jwenn mwen la yon jenn gason misye rele Leon jenn gason sa. Pèp la ki nan zòn Lyankou yo kwaze avèk jenn gason sa yo di misye nan gang. Lè yo ouvè kout bal sou misye, misye pa pran nan bal, pèp la mete manchèt sou misye. Chans pou misye, lapolis vin ap pase yo pran misye yo al lage l nan lopital ki genyen Dechapèl. Mezanmi m pap ka poste videyo a. Si n ap gade videyo sa, otomatikman m pibliye videyo sa m ta mete sou paj la. Yap tou fèmen paj la. Paske lè nap gade jenn gason sa bò figi misye dekapite ak yon kout manchèt, bò kou misye dekapite ak yon kout manchèt wap gade tout anndan gòjèt misye, ponyèt misye dekapite ak kout manchèt, do misye dekapite ak kout manchèt, misye chita sou yon kabann nan lopital dechapèl misye ap eksplike kòman moun yo fè. rache l konsa ak manchèt. Men selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè, moun yo di misye li nan gang, gen yon gang ki nan zòn Machan, yo di misye nan gang nan, yo kwaze ak misye nan zòn Lyankou, yo ouvè kout bal sou misye, li pa pran nan bal, ebyen pèp souvren. depatcha misye ak kout manchèt. Lòt enfòmasyon, gen yon dosye ki tonbe vin jwenn nou la a konsènan Prezidan Joseph Michel Martelly. Enfòmasyon sa ki vin jwenn nou sou Prezidan Michel Martelly ta fè kwè, Michel Martelly ou nou tande ki gen gwo pwoblèm avèk lajistis nan peyi Kanada avèk pwoblèm li genyen nan peyi Dayiti, se paske Michel Martelly li menm, li te bezwen popilè. Menm jan avèk prezidan Aristide, lè prezidan Aristide te popilè, Michel Martelly, li di bon, m bezwen gen kontwòl peyi a e m bezwen vin pi pwisan, m bezwen vin gen plis nèg ansanm avè m, fò m gen plis baz ansanm avè m pou m gen pye m atè nan peyi a. Sa se enfòmasyon ki vin jwenn nou ke nou mete o kondisyonèl. Ebyen prezidan Michel Martelly, li kòmanse achte baz, li kòmanse desann nan baz yo bay nèg yo kòb, bay nèg yo gwo lajan. Bay nèg yo zam. Nèg ki te anba vant prezidan Aristide, li ba yo gwo lajan, li rale yo vin jwenn yo. Pami yo, lansyen senatè Roudy Heriveaux. Gen anpil lòt moun toujou. Michel Martelly desann nan baz la, bay baz sa kòb, bay baz sa kòb, achte baz yo. Kounye a la misye vin gen yon ansanm de baz ansanm avè l. E, lòt enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè, Laurent Salvador Lamothe ki te kòmande pil Galil yo avèk. Amerik, Jeneral Salim Soukar, pil Galil sa yo, lè yo te resevwa Galil yo, yo remèt Direktè Jeneral Lapolis la alepòk ki te Godson Orélus. Ebyen, Godson Orélus li menm ki te big patnè Michel Martelly, nèg yo pran Galil sa yo, y al distribiye l nan baz, bay gwoup de gang, bay nèg yo kòb, Bay nèg yo zam, ebyen Michel Martelly li menm, misye vin gen yon pil gwoup de gang ansanm avè l pou nèg yo prepare yo pou yo kapab pran yon lòt manda paske nèg yo te di otomatikman yo fin pran pouvwa yo pap lage pouvwa a ankò paske depi lè nèg yo fin voye Jean Claude Duvalier ale Nèg yo vin pèdi pouvwa a, nèg yo di yo pap janm pèdi pouvwa sa ankò, yo pral fè tout sak posib e imajinè pou yo kenbe pouvwa a. Kidonk, nèg Michel Martelly yo, yo vin ouvè kò yo nan afè gang, bay nèg zam, achte baz, achte moun, epi sa w tande a, Michel Martelly vin mele jouk nan kou nan dosye gang nan peyi Dayiti. Mwen menm, genyen kèk Arab ki konn voye yon seri de enfòmasyon ba nou. Men fòk mwen di nou gen yon baz ki rele 257. Selon enfòmasyon ki vin jwenn nou, Michel Martelly an pèsòn konn desann al jwe pou baz sa ki rele 257 nan zòn Mòn Laza nan lokal Ediwon nan lè bal lè baz sa ap fete Michel Martelly debake ak tout bandi legal li yo Roro Nelson e pafwa Menm Olivier Martelly konn desann nan baz 257 ki genyen nan zòn Mòn Laza. Pou moun ki konn tande pale de baz 257 la, nou kapab konnen egzakteman de ki baz m ap pale. Lòt dosye, n ap fon kout pye anba nan zòn Vilaj de Dye. Mezanmi, gen yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen, se vre nou konnen ki jan bagay yo ye anba a. Nou wè nèg Ti Lapli yo fè lapè avèk nèg Kris yo. Men nèg Izo yo, yo toujou rete. Te nou fas. Yo pa deside retire kò yo anba a e Izo tou gèlè poko janm genyen bòn volonte pou l retire nèg li yo anba a nan zòn Matisan. Malgre Izo te di l pa nan gang, antouka. Nou menm nou ta byen renmen jwenn Izo pou nou fè yon ti pale. Nou pa ka jwenn Izo nan telefòn paske nou ta renmen fè yon ti pale ak Izo malgre nou konnen tout moun pral di yo pou ki rezon nou menm nou gen relasyon avèk bandi n ap rele bandi. Bon lapolis konn bandi. Lapolis gen kontak yo, lapolis konn pale ansanm avè yo, ki dire pou nou menm pou nou pa ka pale avèk yon bandi? Ebyen enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè anndan Vilaj de Dye gen yon gwo magazen. Enfòmasyon. Nèg Izo yo genyen 2 ti chaloup. Se avèk menm ti chaloup sa yo nèg yo travèse, yo sòti anndan Vilaj de Dye pou y ale nan zòn Kabarè, nan zòn Akayè, pou yo travèse tou y ale nan zòn Bwouklin anndan nan Site Solèy, yo travèse tou pou y ale nan zòn Kanaran. Gen anpil ekzaksyon ki fèt sou lanmè a, se avèk bato sa yo nèg Izo 5 segond yo fè l. Enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè. Kote moun yo pa t ka pase nan wout Matisan an avèk nèg Izo yo Yo pa ka pase tou sou lanmè a. Izo avèk bato l li bote depi se sa nou konnen lòt bato te t ap travèse pou al nan plizyè depatman tankou nan Nip peyi a, nan Grandans peyi a, nan Gran Sid peyi a. Nèg Izo yo gen de bato, yo nèg ki kwaze devan lòt ti bato yo la, yo pran depi se bagay moun yo te genyen, yo rantre avèk bato a anndan Vilaj de Dye. Nèg yo. debalize bato sa yo. Enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè anndan nan Vilaj de Dye genyen gwo magazen. Men Izo li menm li entwouvab, si nou te kapab jwenn Izo pou nou fon ti pale anfen li ta bon pou nou te kapab mete lè pwen sur les i konsènan dosye Izo 5 segond. Dosye Ti Makak mezanmi. Nou pral fè yon gwo rale mennen vini la sou dosye Ti Makak avèk Mosanto Petit. Enben, Ti Makak li menm, li manke touye Toto. Ti Makak antre nan blòk lakay Toto. Ti Makak kraze depise transfòmatè ki lakay Toto. Aktyèlman la, Toto nan gwo pwoblèm. Toto pa gen kouran lakay li. Toto vrèman an difikilte. Ti makak avèk Toto nou pa konn kiyès kap kite pou lòt e Toto ak ti makak bagay sa kòmanse rive trè lwen Toto prè poul fè alyans avèk ti makak Toto prè poul chita pale ak ti makak men ti makak li menm li sèmante pli ke jamè li pap negosye avèk Mosanto Peti Toto te genyen yon gwo machin blende. Lè nèg ti makak yo fon pote boure sou Toto anlè laboul anlè lakali nan Taraz nan zòn Masabyèl ebyen nèg yo pran gwo machin blende Toto a yo ale avèl. Lè yo ale avèk machin blende sa ti makak monte anlè lakay li li mete machin blende a men lò kay Toto wap gade tout sa kap fèt anlè. Fesa. Ant Fesa avèk Taraz se galèt la ki separe yo. Si pat gen galèt la, Taraz avèk Fesa yo tap fè yon sèl. Lè w kanpe anlè Fesa nan blòk kot Ti Makak ye a, wap gade anlè kay Toto. E lè w kay Toto, wap gade sa kap pase anlè nan bò pa Ti Makak la. Ebyen lè nèg Ti Makak yo fin pran blennde sa a, Nèg yo al mete blende a anlè a pou Toto kapab wè l. Gen yon enfòmasyon ki vin jwenn mwen sòti anndan vant bèf la menm, chak maten lè Toto leve, li voye je l nan mòn nan, l ap gade blende l la ke nèg Ti Makak yo desann, yo vin pran. Nèg Ti Makak yo fon pote boure sou Toto, nèg Ti Makak yo, yo kraze anpil bagay pou Toto e enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè nèg Toto yo fon manyen nèg Ti Makak yo tou wi. Yo touye 3 pou Ti Makak, men Ti Makak li menm, se Toto menm li te vin an pèsòn pou l leve. Ti Makak sèmante li p ap kite Toto anpè. Ebyen, chak maten lè Toto leve l wowe je l nan mòn nan, li gade, li wè machin blende l la anlè a, Toto gen pwoblèm. E selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, Toto li genyen sèlman 93 lane, gen yon seri de desizyon Toto pa ka pran. Men nan moman la Toto ap tranble, Toto rive nan yon stad li pèdi kontwòl li. Enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè si Toto fin pase rès mwa desanm nan, Toto gen dwa pa pase janvye a paske bagay yo twòp pou Toto, panik yo anpil e Ti Makak li menm li sèmante pou l k fini avèk Toto. Mezanmi gon lòt bagay ankò. Lè nèg Ti Makak yo. Fin pran machin blende a pou Toto. Toto gen yon gwo pikòp blan, yon pikòp Ford blan, li voye al blende pikòp la. Pandan yo pral blende pikòp la, nèg Ti Makak yo kwaze avèk nèg yo, yo pran pikòp la. Si nou wè nèg Ti Makak yo aktyèlman la ap vire sou yon pikòp Ford blan, ebyen pikòp sa a se pikòp Toto ke nèg yo ta pral blende apre nèg Ti Makak yo te fin pran Blende a pou Toto. Ti Makak, Enfòmasyon ki vin jwenn nou, ki sòti anndan vant bèf la, enfòmasyon ki sòti anndan lakay Toto menm, se te Ti Makak ki te kidnape pitit Toto yo, alò n ap pale de pitit gason Toto a menm, Toto te voye 3 milyon dola ameriken bay Ti Makak, Ti Makak di Toto sa poko lajan. Ti Makak kenbe 3 moun Toto te voye te bay lajan an pote ba li. E apre sa, Ti Makak di Toto fòk li voye on milyon onkò fè 4 milyon dola. Toto voye lòt milyon an fè 4 milyon dola bay Ti Makak. Epi Ti Makak li menm li lage pitit Toto a avèk lòt moun yo ki te pot lajan ba li. Enfòmasyon. Dwòn mwen pa al sou kay Ti Makak nan semèn sa a. Semèn sa nou pa ateri sou ti makak, men dronn nou ateri lakay Toto nan baz Toto. Enfòmasyon ki sòti anndan vant bèf la, ti makak di fò l fini ak Toto. Ti makak parèt nan blòk lakay Toto, li ouvè kout bal sou kay Toto. Ti makak se veritab kochma pou Toto nan moman n ap pale a la. Toto prè pou l ta negosye, Toto prè pou l chita pale ak ti makak. Kèlkeswa sa ti makak Ta mande Toto, m gen lenpresyon Toto t ap bay Ti Makak pou Ti Makak ka kite l anpè. Pa bliye, Ti Makak li menm, se nan lame Anèl Jozèf. Ti Makak, se li menm ki gen tout zam Anèl Jozèf te genyen anba nan Vilaj de Dye. Pase lè zen an te pete, Ti Makak leve tout zam yo, li monte anlè fe sa avè l, Ti Makak etabli baz gang li anlè a. Kidonk, Ti Makak ap opere. Nèg Ti Makak yo fè anpil kidnaping. Nèg ki t Ti Makak yo fè anpil gwo deblozay anlè a. Anlè a vin enpratikab. Moun pa ka travèse, moun pa ka fè anyen anlè a. Zòn nan vin devni yon zòn de non dwa akoz de Ti Makak. Epi Mosanto Peti vin jwenn kolaborasyon avèk Krisla nan Tibwa. Kounye a la, bagay la vin dejenere. Bagay la vin rive nan yon faz Toto vin ajenou. Toto nou konnen ki te trè pwisan dan un premye tan. Ebyen nan moman la nèg ti makak yo rive jous lakay Toto, yo tire sou lakay Toto, yo pete depi se transfòmatè ki te alimante ling bò lakay Toto e aktyèlman la lakay Toto nan fè nwa. Toto pa genyen kouran lakay li e Toto vin prèske paka sikile. Enfòmasyon ki vin jwenn mwen soti anndan lakay Toto, pou Toto sikile, Toto oblije pase jouskanlè pa Boutilye nan yon zòn ki rele Sen Loran, li pase nan zòn Sen Loran, lè l fin pase nan zòn Sen Loran pou l desann anlè Boutilye pou l pase pa Kafou Laboul, pou l pase pa Kafou Laboul pou l kapab desann. Petyonvil. Paske wout ki anba a nan zòn Taraz la, misye pa ka pase nan wout sa a, e fòk nou di wout sa a se li menm an pèsòn ki te prepare wout sa a, paske zòn sa a se yon, m kapab di se zòn pa misye, se zòn m kapab di Toto gen plis tè la, ebyen nèg Ti Makak yo nan moman an, yo. Two pwisan fas ak Toto nou pa konnen ant Toto et ti makak kiyes kap kite pou lot. Bagay yo vreman konplike nan peyi dayiti. Gen anpil neg kap ame bandi. Le yo fin ame bandi yo bagay la tounen kont yo. Antouka eske la polis vreman ap ka frennen dosye ti makak anle a? Eske la polis ap ka mete fren nan machin sa kap roule ak tout vites anle a ki se machin neg ti makak yo? ki tou pwisan. Eske la polis tou ap ka stope machin nan Toto Bòlèt ki tou pwisan anlè a? Antouka, dosye nèg Ti Makak yo, dosye Mosanto Peti, nou pa konnen kiyès k ap kite pou lòt, men sèl sa nou konnen, nou menm n ap swiv epizòd sa, n ap wè l kanmenm, epizòd final ki genyen nan seri sa ant Toto e Ti Makak, mwen menm nou si e sèten n ap wè epizòd final la. Comme toujours la famille, au maximum de commentaires, au maximum de partage. mon à amis, famille proche pour abonner avec Chanel Silla et puis pas oublier bah, nos petits pouces hein, pour nous dire que vous appréciez le travail et puis après qu'est-ce qu'on dit À la prochaine.